anpil kote nan peyi a e m ta kapab di sitiyasyon sekiritè degradant peyi a ebyen sa bay anpil pwoblèm. Tande byen, yè dan laprèmidi mwen resevwa yon mesaj e le mesaj il etè viral si lè rezo sosyo. Mesaj dizan ke lèzòm de 400 mawozo ben yo pare la pou al fon pote boure sou chen an ankò o nivo de lakwà dè misyon. Epi m di waw! Tèt chaje wi la. Bon m te nan zòn plenn nan, m di ben ban m wetire m paske m pa vle pou yon sitiyasyon konsa ta pran m. Menm lè kòmsi m te gendwa pa gen anyen wi, men w pa konnen mal la kilè l ap rive. Epi dan lasware, m te nan yon zòn nan plenn nan, mwen wetire m. Epi mwen toujou nan plenn nan men nan yon zòn ki pi sekirize. Bon m p ap di sekirize men nan yon zòn ki anpe pli kalm. E dan lamatine ben. Atak! Atak! Ba wi! E fò m di nou byen ke mesaj nèg 400 mawozo yo ki t ap sikile atravè lè rezo sosyo yè, se yon mesaj pou dir ke ben yo pral atake chen mechan yon lòt fwa. Tande byen wi! E jounen jodi a la a, se kòmsi m ta kapab di e kant mesye 400 mawozo yo pale, ebyen ekoute fòk nou trè veyatif paske imedyatman yo fè yon anons, Se sur ke yap pase a l'action kanmenm. Eske nou sonje deklarasyon lanmò san jou te fè? Menm lè se pa nan lojik pou touye moun yo non, men li pote boure kanmenm. Ekoute, Pè Lebrun vin fè yon deklarasyon pou dir ke lap batay. Li mande lapolis pou kanpe nan blòk pal. Sa vle di pa vin antre nan batay bandi ak bandi. Pè Lebrun, figurez-vous, Se misye nèg 400 mawozo yo te vin plase nan zòn But Bwaye a, li menm li te kòmande la a deja. Brèf. Ebyen, maten an la a, atak sa a m pa ka konn kòman pou m ta rele l, nèg yo anvayi plenn nan ankò, sinon yon bon pati nan plenn nan. Nèg 400 mawozo yo desann e yo travèse rivyè lan, e sa w tande a la a, nèg Chen yo nan difikilte. Wè, vrèman nan difikilte. E mwen genyen yon seri de imaj. Imaj sa yo franchman se de imaj ki petrifye m. E se pou la premyè fwa sinon ra fwa ke m ap pale avèk otorite yo dabò e m ap pale avèk peyi Lèzetazini. Lèzetazini silvouplè eske w Jenere oubyen ou mechan? M vle pale avèk Joe Biden ki se prezidan Lèzetazini. Eske Lèzetazini jenere oubyen li mechan? Men, kite m di nou, menm si se ta pa ipokrizi m ap di sa kanmenm, m ta kapab di Lèzetazini, M wè w parèt tankou yon peyi ki jenere paske lè m ap gade sa k ap pase ann Ikrèn, sa kapab rive ke se nou menm ki alorijin de tou sa. Men, m ap gade m wè sou fwontyè lan, Joe Biden ki te vini a la rankontre dè refijye Ikrenya. M ap gade m wè timoun Ikrèn yo ki nan men Joe Biden k ap di yo anpil kouraj, rete la, n ap sove kanmenm. Men, se menm Joe Biden, se li menm ki refoule anpil Ayisyen ki t ap travèse sòti Meksik pou ale nan peyi Etazini. Nou te wè kòman yo t ap maltrete yo. Brèf, Konprann byen, Etazini sa a ki petèt jounen jodi a wè Ayiti nan sa l ye la a, kant le prezidan Jovenel Moïse te mande yon konkou, yo di li, tande non, ou poko gen sitiyasyon lakay ou la a pou ta gen yon fòs entènasyonal ki entèvni. Lè lajan debloke pou ta al achte de twa zam pou batay ak bandi, de twa lòt materyèl, Lèzetazini di, ben, non. Epi zam ap pase al jwenn bandi. Donk sa vle di, sa k ap pase nan peyi Dayiti la a, m gen presyon ke gon seri de peyi vwazen, yo plis kontan ke yo ta atriste. Se pou m di nou ke sa nou gen la a, n ap viv avèk li jiskobou. Jiskaske nou pa kapab ankò. Jiskaske nou tout fin mouri. Nou wè sa k ap pase? Se refijye loko. Sa fè m mal. Sa fè m vrèman mal. Nou konnen poukisa? M ap gade pou m wè moun k ap pitit nan men yo. E timoun, y a yon valiz nan do yo. Yo pa konn kisa pou yo fè. Y a kèlken ki m apèl se maten pou me di, Raël Prod, di yon bagay pou nou non. Mwen santi ke mwen blese lè moun nan di m sa. Nou konn sa k fè sa? Paske l konnen dèfwa, si jounalis la pale. Sa kapab ede yo sòti nan sa yo ye a. Sa kapab petèt lage lakay bandi yo, sisite lakay bandi yo yon sòt de jenewozite. Eske nou konprann? Gen yon zanmi m ki rele m, ki di m ke madanm ni nan kay la ak de timoun. Se nan raje nan chan kann Babankou a yo oblije rantre. Moun yo ap kouri, bal pasi pala. Yo pa konn kisa pou yo fè. E, sa w di tèt ou? Sa w di tèt ou? M te deside pa pale avèk dirijan yo men mesye, sa n di tèt nou? Premye minis Ariel Henry, ou gen madanm, ou gen pitit, ou gen frè, ou gen sè, ou gen yon ògàn de vi. Donk ou se yon moun? Frantz Elbe, chèf polis la, tout sa m di pou Ariel yo, m di yo pou ou tou. Donk, m pa kwè nou ka oblije ap kwaze bra non pou n gade sa k ap pase a. Laplèn kraze! Laplèn kraze! Donk jounen jodi a la nou genyen popilasyon an sèl rekou lè yon gwoup de bandi anvayi yon zòn, se sèlman puisans lòt gwoup bandi an ki pou mete yo deyò epi. pou nou reprann vi de merd la wi se sa la reyalite mezanmi souple mwen resevwa twòp apèl eske nou konnen nan moman nap pale la gen moun ki ap pran wout la apye pou moute mòn kabrit yo pa konn kisa pou yo fè kisa nou di tèt nou bon m pa la bandi yo twòp m pa lave yo twòp men map kontinye pale avèk yo eske nou konprann paske bagay la m pa kwè l ka kontinye konsa daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen se ke chen an te nan gwo difikilte. E nèg yo menm alò mete sa o kondisyonèl ta antre nan baz chen an e menm mete dife. Yo fè m konnen Maren, moun ap kouri e nèg yo menm te gentan kòmanse pran kèk zòn nan Maren. Sa vle di nan moman m ap anrejistre emisyon an la, m pa ka di nou èske nèg yo pran anpil zòn men deja m ta kapab di aso a li te vrèman vrèman difisil pou kan advès la paske lèzotremembre du G9. En famille et alliés, ils ont été retenus quelque part. Donc vous imaginez, le 2 mai 2022, tout moun ap kouri nan plenn nan, paske nèg 400 mawozo yo anvayi yon lòt fwa. Eske lapolis pat la? Eske lapolis li enpuisant pou ta kapab antre nan batay sa? Se pa pou yon kan, byen sur, men se pou kapab mete lapè nan tou 2 kan yo. Nou konprann sa m di a wi? Ebyen. Bagay la red. Mwen pral kite nou gade kelke petit video e na va konprann ke bagay yo vreman grav. Lapolis la vini antre tou. Pa bo anndan lakou Lyonel la e la l te antre anndan lakou. Gade moun kap kite lakay yo mesye. Ap kite lakay yo lizon gade timoun mesye aah ayisyen mechan vre mesye ayisyen mechan mesye oh gade moun kap kite lakay yo mesye gade moun kap kite lakay yo mesye mesye gade timoun yo. Nan sa m ye la, m oblije pale direkteman ak mesye 400 mawozo yo. Lanmò san jou, m pa ka di w pa batay. Men ekoute, tanpri, pwoteje popilasyon an. Chen an, m pa ka di w pa batay paske m ap pale nou lontan pou m di nou mesye arete sa. Sa pa janm kanpe. Tanpri yon ti konpasyon pou popilasyon an paske jan bagay la ye la, bagay la twò trist. Li twò trist. Lontan, gen yon seri de bagay yon moun konn ap gade, ou konn poze tèt ou kesyon pou w di. Gade koman w pèp gen kè. Men jounen jodi a la se sou nou sa rive. Dirijan yo, m ta renmen fon ti pale avèk nou. 1994, nan peyi Rwanda, jenosid fèt. Anviwon 700 mil Tutsi pèdi lavi yo. Paul Kagame vin prezidan peyi sa. Li lanse rekonsilyasyon nasyonal. Dyalòg pou tout moun mete tèt ansanm. Jounen jodi a, Merwanda, m panse ke pandan m ap pran egzanp sa a, anpil moun kapab di ke m ap reve. Men, fò w reve, paske dèfwa lè w reve gran, ou konn reyalize yon seri de bagay ki piti. Men lè w reve piti, ou ka pa reyalize anyen menm. Les gangs, est-ce qu'ils sont là pour tuer tout simplement? Pou destabilize yon peyi. Men le message pour vous c'est que nous sommes frères nou partageons le menm territoire menm si chak nèg gon ti group wap dirije wap batay bagay sa yo men banm di nou yon bagay mesye si pa impossible sendomeng ta anvayi nou epi yo rantre nan zòn plèn nan la yap pete bal sou moun 400 mawozo ou pap met tèt ou ansanm a chen an pou ta batay si pa impossible. Sòlda vwazen Repiblik Dominikèn ta anvayi nou, yo antre nan Pòtoprens, yo kòmanse ap fè masak zòn Bèlè. Èske Maya, Bèlè, Ba Dèlma p ap fè yon sèl pou kanpe goumen menm lè y ap pilonnen nou? Men n ap mouri avèk fyète. Men m ap preche nou sa lontan, petèt ke anpil nan nou ka rayi m, men si m rete nan lojik prèch sa a, sa pral rive ke se Leta k pral rayi m, avèk moun ki mete nou nan sitiyasyon sila. Antouka, yon lòt fwa, m mande yon chans pou moun Laplèn, paske moun yo pa ka manje bal ankò, grangou, chomaj, tout pwoblèm sa yo, epi se bal pou moun yo ap manje, tanpri mesye, fon kanpe. Antouka, mèsi lafami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou, pou kapab abone ak chanèl sila, epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appréciez le travail, pi aprè, qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!